Medam se mesye ankò yon fwa nou kontan rejwenn nou e pa bliye sou apèn konekte sou kanal sa ou sou TV lakay Haïti pwen kòm nou kontan rejwenn nou nan dezyèm videyo sa ke nou pote pou ou konsènan Donk gwo deblozay ki genyen nan palè nasyonal, bò palè nasyonal, sou channmas la, bagay la deraye e nou konnen jodi a te gen gwo gwo gwo chita pale k t ap fèt, enben tout moun caricom yo debake e sa w tande a se nan moman sa a je pèp avèk je nèf Ap twoke kout kòn yo e lame dayiti oblije met pyel atè a, lapolis oblije mete pyel atè a bagay yo dejenere anpil bal ap tire nou pral envitew tande son anpil kout bal tap tire e ta deja gen plizyè moun ki yo menm viktim nan deblozay sa ki pete jodia la tou prè palè nasyonal medam e mesye sou channmas la enben e ariel henry la ki misye panike e se lame dayiti ki ta sove. Ariel avek sekirite palè yo la ki oblije men chèche yon mwayen pou yo kouri avek Ariel Henry telman jwèt la te gate la sou channmas la devan palè nasyonal anpil bal ap tire anpil moun deja blese nan petion vil menm bagay yo pa dous jodia gen plizyè moun ki viktim nan kesyon paspò sa bagay yo dejenere kidonk E la polis pa gen pitye menm pou moun ki vin fè paspò, e lè w al resevwa paspò w enben deblozay pete sa w tande a la polis pete pye moun ak kout bal selon sa nou genyen kòm enfòmasyon etan done ke nou pote tout enfòmasyon pou ou konsènan deblozay sa ki jodi a la pete antre je pèp avèk je nèf ti Gabriel epi Babekyou Jimmy Cherizier aka humm. Jene fanfan mi manyen n manyen tou tan ki jodi a la a ap twoke kòd yo ap fè anpil anpil e doke kout bal ansanm ak nèg e je pèp yo e nou konnen se de gwoup ki pa danse kole ditou se tankou lèt ak sitwon e lèw tande yap frape e gen anpil moun ki viktim lòt enfòmasyon ke nou pral pote pou ou tou e genyen e plizyè moun ki deja blese anviwon 5 moun ta blese jodi a la a doke se e moun bèlè ki viktim konsa. Anben gen pòt pawòl baz bèlè a ki li menm tap bay detay sou atak sa ki fèt jodi a la a kote gen anpil viktim. Wi lè nou di gen anpil viktim gen anpil viktim men ta sanble tou se Ariel Henry ki te vrè sib la men sa w tande a granmoun yo gen yon pwovèb ki di apeti ti diri ti wòch jwenn grès anben se youn nan rezon ki fè gen anpil viktim la men sanble se Ariel Henry donk ki yo menm e tal dèyè pou yo fini ak sa bon antouka. Nou pale pito gen detay nan video sa medam e mesye rete konekte paske gen anpil detay ke ou bezwen konnen konsènan e donk batay sa ki jodia la a make anpil san e san deja komanse koule e san ap kontinye koule si tout fwa la polis pa mete lòd nan dezòd bandi ame sa yo ki pa sispann kreye dezòd nan peyi sa a ou sou TV lakay Haiti pwen kòm nap rejwenn nou pou yon pwochèn video. Wape swiv nou e nan moman sa ankò yn fwa yon bilten spesyal Kote ke nan peyi Dayiti, nan moman nap pale la a, sitiyasyon an li plis ke sa kap pase antre la Risi e Likrèn, ebyen anpil e jisteman anpil kout bal, nan moman nap pale la a, ebyen nou kapab di zòn sid bandi yo, se e a pwoksimite de e an dan lè periferi de palè nasyonal pou m pa di chandemars, nou pale de lokal ministè di komès. Kou de kasasyon, palè nasyonal, zòn sa yo la, enben se kote bandi anvayi ap fè echanj kout bal, ebyen de lotre kote genyen militè FADH yo, lapolis nasyonal ki ap eseye repouse mesye yo ki yo menm ap tire kout bal antre yo nan kad yon echanj de tir, siw kap pale. Batay ki deklanche antre G-9 e G-Pèp. Nou konnen depi byen dè, depi plizyè mwa la a, e genyen swadizan yon lapè, yon evantyèl pè ki li menm te gen yon ti lapè. Men nan moman n ap pale la a, medam, mesye, oditè, oditris e chanèl Moun Afè Bon TV, se yon lòt reyalite la a, enben ki ap fè pale de li nan mitan Pòtoprens jodi e madi e jisteman e 28 e fevriye e 2023 a, enben anpil kout bal ap tire. Plizyè moun pran bal, plizyè viktim, pa gen mò, gen mò egalman, e nan Pablo youn kote ki gen plis viktim enben se devan lo, devan biwo imigrasyon kote ke majorite moun ki te vin fè paspò e pandan ke tire a li menm li kòmanse, anpil ladan yo malgre sa yo pat vle kite pou yo pa pèdi plas yo enben selon enfòmasyon enben jan bagay la ye la gen. Plizyè moun ki pran bal nan liy moun ki te jisteman vin reklame oubyen vin fè paspò yo devan imigrasyon kote ke sitiyasyon li vrèman konplike nan moman nap pale la medam mesye ebyen nap envitew tande yon ekstrè nan ekstrè de voice kòman sitiyasyon an ye la nan moman nap pale la o nivo chandemars e kote ke bandi yo menm yo ap afwonte ankò yn fwa mesye babekyou yo mesye rebèlè yo e nou konnen mesye rebèlè yo menm Yo jwenn sipò e yo jwenn sipò jisteman Izo 5 segond yo jwenn sipò mesye ti lapli yo men se yon batay ki deklanche la se 9 je pèp antre je 9 e je pèp ki sera le gagnant il n'est qu'à suivre nape swiv ann envite w tande kòman jisteman sityasyon an menm li ye o nivo periferi palè nasyonal kote ke nan zòn lè nou di palè nasyonal nou pale egalman Tou 2004, Nan dout tou 2004, gen egalman zòn lokal Ministè Komès kote ke HCT a resamman li sot enstale la. Nou konnen lè w di HCT, HCT, ou di Madam Maniga. Ebyen nan moman n ap pale la a, apre Palèdjistis, apre Primati, ebyen ki te anba sou Bisantnè la la a, ebyen zòn, zòn jisteman Palè Nasyonal, Ministè Komès, ebyen se youn nan zòn bandi yo menase la a. pou yo deja pran, pou yo deja mete anprent yo sou li, ebyen gen posiblite dan lè zè ki vyen pou ke okenn manm HCT pa kapab prezante anba a kote lokal yo ya medam mesye, etonamman men vrè, ebyen gen lè la a madam Maniga li menm se yon moun ki deja fè sig, bon m pa pale de sig, se yon moun ki deja jisteman nan yon sitiyasyon e. sanitè ki pa twò nòmal, ki sou baton, ebyen eske yap vin a madanm nan anba pou lal tande son kout bal kap tire, ebyen medam mesye oditè oditris chanèl mwen ap fè pou TV son nouvèl reyalite Ayiti ap konnen la a jodi madi a, ebyen gwo afwontman bandi ame, ebyen se tankou Iran Irak, ebyen nan kad jisteman son nou pral envite w pou w tande la a, e pandansetan nou menm tou nou an dirèk nap eseye wè a kèl mezi ke posib E byenke se kache, jisteman, youn nan nou yo kache la a, n ap eseye wè èske n ta ka fè w viv, fè w tande oubyen fè w wè kèk ti imaj nan fenèt, nan klostra, kòman bagay la ye onivo, ebyen jisteman, zòn metwopolitèn nan la parapò avèk, ebyen, sitiyasyon detansyon ki ap renye la a, medam, mesye. Wi, Salomon. E wi, e nou kapab di, Leonel, kote nou ye la, gen anpil kout bal k ap tire, anpil, anpil detonasyon, An nou avanse la nou lwen nou pèdi Salomon an avanse. E wi Jimmy alò fòk nou nap avanse alò e Salomon te kòmanse jisteman fè yon rale e kote ke ebyen batay sa li deklanche pou m pa di pandan poukò pa aprè kèlke zè aprè jisteman e delegasyon caricom nan menm te vin chita pale avèk plizyè e gwoupman òganizasyon oubyen sektè politik Eben kote ke batay, men fòk n di egalman pandan menm te genyen e reyinyon ki t ap fèt atravè plizyè aktè politik eben batay sa l te deja kòmanse fòk n di nan moman n ap pale la eben anvayisman an li menm li gen anviwon 24 è de tan paske se tè de la de anviwon de 5 è de laprèmidi yè 27 fevriye a eben batay li menm li te kòmanse. Men nan moman n ap pale la, yon batay ki ap entansifye, e yon lòt kote, fòk nou di l medam mesye, e yon lòt kote, genyen Vitelòm menm bò kote pa l, aprè l. Komi, soti nan komin Taba, li pran komin Dèlma, soti nan komin Dèlma, li pran komin Petyonvil, soti nan komin Petyonvil, li pran komin Kenskòf, soti nan komin Kenskòf, kounye a la, l ap eseye mete la, mete pye l atè, onivo de la komin de Pòwoprens, pou, a la, la, la, la, Vitelòm pati la pran senkyèm komin. Donk sa vle di e de lotre kote nou wè yon batay ki deklanche antre e Gwo Belè ki se yo menm alye Izo alye Ti Lapli ki deklanche e lè nou di Ba Belè Dèlma 2 ou gen Babekyou e ki li menm nan tèt ki nan tèt mesye sa yo ki se Jenèf byen antandi alò mesye Jenèf yo men gen Gen se mesye jisteman krache dife yo, se yo menm ki lanse batay la, men ki anvayi Ho Bèlè, ebyen batay sa ki mentni kote ke nan moman nap pale la, sa koz plizyè, pou m pa di, m poko ka ba w bilan, men anpil moun ta deja soti viktim, soti blese nan kad domaj kolateral, nou pa konnen nan kan bandi yo kisa ki, se kwa la reyalite, ki konbyen ladan yo ki ta mouri, men kanmenm batay la o kou de la joune ta pral mete bab pou bab. Fòs Ame Dayiti, Lapolis, ki te yo menm te oblije repouse mesye yo ki t ap pwogrese nan perimèt Palè Nasyonal, nan perimèt Channmas la, nan perimèt ministè di, lokal Ministè di Komès, e nan perimèt jisteman zòn Lakou Kasasyon egalman. Ebyen zòn sa yo aktyèlman la ki sanse devni yon zòn wouj, ebyen lontan nou te konn ap pale de Matisan, nou te konn ap pale de Vilaj de Dye, men kounya la a se perimèt Palè Nasyonal la, perimèt lokal Ministè Komès, perimèt Lakou de kasasyon, lokal lakou de kasasyon an, se perimèt zòn e tou 2004 zòn sa a enben ki deja la a prèske devni yon zòn wouj kote ke bandi pran mete anprent yo sou zòn sa a e pou ki sa pou fè echanj kout bal nan kad afwontman ki genyen sa vle di la repiblik la ki sanse de plis an plis vin enpratikab e o nivo de la kap pou m pa di nan kapital la la a bandi ki ap fè pale de yo enben fwa sa a se yon nouvèl reyalite bandi kap afwonte antre yo jenèf. Je pèp, ki sa k pral pase? E nou wè, nou kapab di menm jan Salomon sot Delala, kèlke zè aprè jisteman lakay kòm te vini e yo deja kite peyi a, yo pa t menm dòmi, ebyen nou wè, ebyen se afontman ki deklannche, ebyen ho bèlè, e nou aprann nan moman n ap pale la a, ebyen mesye je nèf yo ki ap pwogrese, ki deja pran zòn bò Pèpetyèl, k ap mache sou fyèl ti mesye Belè yo, men ti mesye Belè yo tou ap bay de ho belè, ki yo menm. ta deja jwenn èd mesye izo kap sanse pase moute e mesye ti lapli yo tou kap sanse pase moute sa vle di la a moun on reyalite jamè koni kote kapital ayisyèn nan ebyen se kout bal se kòmsi se misil kap tire ladann kote kote ke nan kad afwontman sila donk medam mesye e kèl sera la reyalite dan lè pwochèn zè nou pa konnen men nou wè la a pòtoprens e gen tou dimi nan kad afwontman sa gen paran Tap sou chache timoun yo lekòl ki pran bal gen jisteman se anpil kouri, anpil gwo panik nan kè Pòtoprens lan la a pou m pa di dan lè paraj de Palè Nasyonal, Ministè Komès, lokal HCT a pou m pa di e ki gen Madam Maniga nan tèt li. Sa vin di medam mesye, vwasi la nouvèl reyalite de la kapital pou m pa di peyi Dayiti an jeneral jodi madi jisteman 28 fevriye 2023 e Salomon. Nèg yo mete dife la. Sa vle di nou pa konnen konbyen moun ki mouri boule anndan. Sa vle di nou sa nou bay yo e sa nou wè. Vwala e bon wi e an nou pouswiv e Lionel an nou pouswiv. Bon jan nou di l se su e sèten gen anpil ti anpil ti jiska mentnan bon nou pa bezwen di w nan ki ange nou ye medam mesye fò n pwoteje misye egalman men. E tire yo kan menm trè grav pou kounya la. Vwala. E pandan se tan e lanol bon e bon mwen nou pale de lame dayiti sa vle di ke mesye yo menm yo ta mesye FADH yo ta replike kòm si yon fason e kòm si yo mete yo nan mitan ant 2 ant 2 gwoup gang sa yo si nou si nou konprann byen. Wi, alò, si n ap fè, alò, dapre reyalite a Dimi, sitiyasyon an li menm, pandan jounen an la a, eben gen mesye FADH yo, mesye militè FADH yo, ki yo menm, de konsè avèk lapolis, te oblije replike pa rapò a aso bandi yo, ki yo menm t ap avanse a tou pri pou ke eske yo ta pral pran palè nasyonal nou pa konnen men gen moun ki menm te pale de tantativ de koudeta se pou nou jan bagay la te ye e bandi yo li menm yo tap avanse nan perimèt channmas la e kote ke yap jwenn espas pou yo goumen misye yo pat misye yo genlè pat twò vle rete tou kote ki gen kay kote ki gen twòp moun men yo te vle jisteman jisteman sou perimèt channmas la Ebyen kote ke militè FAd'H, la polis, kanpe e jisteman pou replike, ebyen mesye yo menm malgre sa ki pat fè bak, kontinye tire kout bal, ebyen sa ki ta pral rann anpil moun, pou m pa di plizyè moun arive viktim, moun ki te vin fè paspò nan ling devan imigrasyon, moun ki te, moun ki te vin, donk sa vle di malgre kout bal sa tire diminwe, moun yo menm menm ki te nan ling nan pa t vle deplase, yo pa fè deplase yo, men sa ki vin koz plizyè ladan yo soti blese, pou m pa di plizyè ladan yo soti mouri, paske kanmenm jiska prezan fò ou ka gen yon nouvo kap bay yon pale de bilan, men paske jiska prezan menm lapolis oblije se bòn gad yap fè, men fòk nou di sitiyasyon ankò ki trè trè dejenere nan devan palè nasyonal, eben kote ke jisteman bandi. deplwaye pou fè echanj de tir, tire kout bal, ankò yn fwa mesye Bèlè yo, lè nou di ho Bèlè se alye je pèp, lè nou di mesye alye je pèp yo nou konnen se de moun ki pwòch pouvwa, e lè nou di mesye je nèf yo tou nou konnen se Babekyou ki li menm depi byen de tan anpil moun pa tande l, men lè nou di w Babekyou se ki gen alye l krache dife, lè nou di krache dife ki yo menm nan zòn anba lavil la la k ap dirije donk kote ke enben gwo batay pete donk. Nou panse olye ke gon amelyorasyon dimi dapre sa nap viv la nou menm ki atè a la eben se difikilte ki gen ki fè nou pa kapab jisteman pèmèt moun yo wè ti imaj gade yon imaj an dirèk paske nou menm nou an dirèk nan moman nap pale la nan moman batay la la se difikilte anpil nap raplew gen anpil difikilte pou ke nou ta wè youn nan nou ta fèw wè kèk ti imaj pa rapò a reyalite a kòman zòn nan blanch pa mezi de prekosyon pa mezi de pridans ke nap pran men sepandan Nan moman nap pale la, batay la li toujou an kous, anpil kout bal ap tire, ebyen kote ke tout moun se oblije kite zòn nan, e moun moun kèk moun ki te yo menm te twouve nan zòn nan ebyen yo oblije retire kò yo nan zòn nan pa rapò kout bal kap tire ankò yn fwa jenèp je pèp. anpil jisteman e varyasyon nan kad dosye peyi a. Men nou egalman nou pa bliye nou pale de ministè komès, ministè komès ki gen HCT enstale ladan l. Lè ou di HCT ou di madam Maniga ki li menm ki te prezidant konsèy la. Men egalman nou gen madam Maniga nou konnen k pa twò bon, madam Maniga ki kòmanse ki an vwa de detrès, madam Maniga ki nou konnen ki trè vyeyi men nou pral Evite w tou gade Madan Maniga li menm se kòmsi li t ap tranble a nan pandan ke l t ap sòti nan reyinyon, pandan ke l t ap sòti nan chita pale ki te genyen avèk e mesye ka mesye dam caricom yo ko an komisyon caricom ki te vin la a. Kote ke Madan Maniga li menm l ap di ki l ap fè pwen de vi l e pa rapò sa k te di ki sa k te diskite kote ke l fè konnen yo te diskite anpil sou dosye ensekirite a Malgre sa Madan Miga sot di, ebyen batay deklannche pi rèd, kout bal ap tire, moun ap mouri nan Pòtoprens, moun ap viktim, ebyen nan kad, ebyen aktyalite a, ankò yn fwa nou envite w gade Madan Maniga. Alo? Alo? Salomon, eske w kòrèk? Voilà antouka bon nap tande ti rio la an dirèk la medam mesye M tap se sou. eseye m tap eseye mete nou sou Super TV m tap eseye men pou sa vre e bagay pa pi bon men lan e nou te jwenn yon kote nou abrite nou te ka konekte sou FaceTime avèk la desin ka pase men bagay la difisil e la anpil detonasyon a bay ou kòmsi se kòmsi se te ou te nan an Ukraine e kout bal kap tire la map mande jiska jiskilè peyi sa tout bon vre Ka di tout moun ki sou onivo zòn la li bò palè nasyonal se kouri ki genyen onivo de Channmas. E anpil kout bal ap tire Jimmy onivo de Belè. Pandan n ap pale la sitiyasyon Mongonmen, sitiyasyon difisil e ou kapab tande se anpil anpil kout bal. Se anpil kout bal k ap tire onivo de Belè. Nou kapab di e bagay la retounen Mongonmen la antre nèg je pèp e je nèf. Nou kapab di sitiyasyon ki Mongonmen li e Jimmy. Bon kisa k fè kòmsi bagay sa rekòmanse la? Vwala, an nou avanse. Malerezman, jan jan nou di l, sa se rankont ki te fèt yè an. Si n ap gade imaj lan sou ekran an, di kote dwa, Frantz Elbé ki te rankontre avèk reprezantan caricom sa yo, yo te la, se pa anyen ki regle. Bon, m pa konn si gen negosyasyon ki t ap fèt bò kote mesye gang yo. Pou lenstan, nou pa gen twòp detay, men senpleman, pou kounye a la, bagay yo vrèman grav. Epi lè n ap di sa, fòk nou konprann ke viktim lan se pa lòt ke pèp la, se popilasyon an. Pandan ke mesye gang sa yo youn ap tire sou lòt kiyès kap blese kiyès kap mouri la se popilasyon an se ti ti machann yo en se moun sa yo kap chèche lavi se yo kap blese la kounya la donk medam mesye bagay yo bokou pli grav ke nou te kapab konprann nan kad kesyon ensekirite sa pa bliye nou toujou dil ensekirite an li pwograme li gen mèt li gen moun dèyè sa e se kanmenm trè kritik pandan nap pale de sa nou te pale jisteman ebyen madam Maniga E nou wè ki te reyaji. Bon gen anpil, video sa fè anpil e gen anpil reyaksyon sou video sa sitou lè wè madam Maniga ki swadizan yon moun e ki se prezidan jisteman konsèy de tranzisyon an men lè yo wè madam Maniga sou yon baton konsa moun yo ap poze tèt yo kesyon tout bon medam mesye e m konnen gen anpil nan nou ki petèt apresye l men gen anpil nan nou tou ki gen dè kritik parapò a E sitou etad sante Madam Maniga. Se sitou sa ki enkyetan la. Etad sante Madam Maniga, e lè yo wè se sou yon baton li ye, pwoblèm nan, se ke se ede yap ede Madam Maniga mache. Bon, brèf, bon nou envite w tande kisa k tap di, men gade jisteman Madam Maniga kap eseye mache wè se sou baton li ye medam mesye. Ebyen nou gen yon reyinyon avèk reprezantan de la caricom donk kominote karayib e ayiti manb de caricom men se tout lòt yo ki vini pou eseye de nou nou fè yon echanj avèk yo HCT a wi HCT a avèk yo. Yo poze n kesyon, nou reponn kisa n ta renmen, kisa yo gen pou di nou, kisa yo kab ofri nou e answit nou wè ki kot ki lè nou kapab wè ankò. Antouka, bon, antouka jan nou di l, ou kapab wè menm pale l ap pale li esoufle, se nòmal. Bon, brèf, an nou pa rantre nan kesyon laj la. Nou espere ke mwen menm m pa pral antre nan lign kòm si choute sou Madam Maniga ou pa, men senpleman, èske Madam Maniga la pou lè bòn rezon? Paske fò nou poze tèt nou kesyon an. Eske jan ke li te di an li la paske.